Li yon sekrè pou pèsòn se plizyè nasyon ki met tèt yo ansanm pou touye prezidan peyi m, Jovenel ap rete imòtèl nan tèt tout moun, via ak sa l te gentan fè yo, e jan l t ap preche, jan l t ap pale tou, te gentan fè konprann men ki kantite moun ki kanpe anfas li, e boujwa yo te kanpe dan di, yo pa t janm bay Jovenel pase byen avan yo te touye l jan n konnen l lan. Bonjou bonswa tout moun, m gen plezi pou m enfòme n sou dènye nouvèl yo, pa bliye w konekte gwo rezo a Sofia TV 83, e se moman pou m pote pou nou tout dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a, Pou jounen jodi a espesyalman nan konsènan asasina ak nouvèl k ap deplwaye sou Jovenel Moïse ki gentan pran lari a, se jodi a nou pral eseye konprann epi tande plis detay nan sa k ap pase konsènan lanmò Jovenel. Jan yo fè konnen an, Dimitri Vorbe ak anpil lòt deja mete bab yo a la tranp, woulo a pral pase e efektivman yo dwe mare yo pou yo vin rakonte kisa yo konnen nan lanmò Jovenel menm si n konnen anpil lajan debloke e yo fè konnen Dimitri se youn nan moun ki peye anpil lajan pou ta touye Jovenel jan nou konnen l lan. Etranje yo gentan pran kòd, anpil lòt nèg gentan gen dyare pou lenstan, jodi a la yo menm fè konnen madanm li te nan konplo a men se pawòl anpil k ap pale jiskaprezan. Des États-Unis mare anpil moun, men nou poko konnen kisa vèdik la pral bay nan dosye asasina sa. Ann koute yon ekstrè ak tout nouvèl, kilès, ki moun ki te bay lajan pou touye Jovenel, ki kantite moun ki deja anba kòd, kilès moun yo ta dwe mare, kisa yo dwe fè nan dosye sa, Stanley Lika ak Busta John a laparèy e se tout dènye enfòmasyon m ap pote pou nou pou jodi a. Konsènan bonm ki eklate a ak lanmò Jovenel, jan mesye yo te touye l la, jan n te konnen l 7 jiyè pase a. Medam mesye pa debranche, rete ansanm avè n, si w poko fè sa abòne, anpil nouvèl ap kontinye vini e w ap fini pa konprann tou sa k ap pase nan kad asasina Jovenel Moïse la pa piti e jodi a Koze yo gentan pran lari, menm jan yo di mèt chat la gen dyare e jodi a yo pral rive sou yo. Sofia TV 83, Rezo Enfòmasyon, mèsi a tout sila yo ki toujou rete ansanm avè n e sila yo tou k ap kontinye fè n konfyans tande enfòmasyon an sou chanèl la. Nou menm depi 6 semèn nou tap mande eske blan ya pase nou nan betiz poukisa arkangel pretel poko arete. Poukisa Intriago poko arete tout nèg ki t al chèche sòlda Kolonbi yo? Nou wè jodi a yo arete. Sa a s on premyè etap. Nou poko kote nou vle rive a. Paske nan analiz ke nou fè e tout obsèvasyon de krim nan ke nou fè, nou wè nan egzekisyon krim nan gen yon konpozant nasyonal, gen yon konpozant entènasyonal. Nan konpozant entènasyonal la, nou vin wè klèman ke gen yon rezo Ozetazini ki patisipe nan touye prezidan an. Wi. Nan rezo ki patisipe nan touye prezidan an, ou genyen Entriago, ou genyen Pretel, ou gen Veintemilla. Ok. Sa yo, se sa n ap di, sa yo se gwo pwason. Se poko reken yo. Yeah. Donk se gwo pwason sa yo ki pou pèmèt nou rive sou reken yo. Yes. Paske gen yon strikti ki egziste Ozetazini ke yo rele Deep State an angle. Ok. Bon m eseye tradui l an kreyòl pou oditè yo. Ok. Kisa Deep, Deep State la ye? Se yon seri de zotobre ki gen pozisyon kle nan leta. Men pandan yo nan Leta a, se pa otorite konstitisyonèl lejitim yo ke yo pran lòd yo. Yo pran lòd yo nan men yon seri de gwo otorite politik ki gen enterè ekonomik ki an deyò de Leta. Se sa yo rele Deep State la. Donk jounen jodi a, lè y arete nèg sa yo, avoka Intriago a te di ke Si pat gen, si l pat jwenn feu vert nan depatman deta, anndan depatman deta, li pa ta pral fè krim nan. Ok. E nou konnen sekretè deta Blinken pa okouran, prezidan Biden pa okouran. Non. Kiyès nan depatman deta a ki bay lòd la? Yes. Nou konnen tou, nan tweet John Joël Joseph te fè le 6 fevriye 2021, 6 fevriye, Wi. jiska prezan tweet lan sou kont li toujou, li te di l resevwa tou lòd depatman deta. Kiyès nan depatman deta ki te bay lòd la? Egzakteman. E Pretel ki nan FBI? Wi. Misye nan FBI, dayè se misye ki t al temwanye an 2015 nan yon ka ke FBI te genyen Nouyòk kote yo te arete 2 nèg FARC de la Kolonbi. Donk ki koneksyon ko politik Pretel? Paske yo di se yon nèg ki byen konekte. Donk sa vle di ke gwo blan ki pwisan politikman e ki gen pouvwa ekonomik ki dèyè nèg yo, fò n jwenn gwo blan sa a. Otomatik. Sa a se dezyèm etap la, nou jwenn premye etap la nou t ap cheche. Lè yo konnen la a, sou Busta la a, nou gen kèk jou n ap pale de Arcangel Pretel pou li sa l poko anba kòd. Mesaj la rive kote l pou l rive a. Donk, koulye a, dezyèm etap la, nan distrit la, kiyès anndan Depateman Deta a nèg yo te an kontak avèk li? Ki gwo blan ki pa nan Leta a, ki gen enterè ekonomik ann Ayiti ki dèyè nèg yo? Sa a, fò nou jwenn repons a kesyon sa a. Dezyèm poto mitan ke nap veye a, se andedan peyi a. Nou konnen ke jij Voltè a, se nèg inite yo k mete l. Lòd Ariel, Mateli, Dimitri Vorb, Bèto Dòse te ba li pou l fè, sakrifye yon seri de moun pa anba, ti ekzekitan, epi gwo zotobre ki peye 20 milyon pou mennen operasyon an avèk gwo zotobre politik yo pa mare yo. Donk jounen jodi a, nan faz siperyè sa a ki pre Ozetazini, fò nou cheche faz siperyè ann Ayiti. Kilè y ap mare Ariel? Kilè y ap mare Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, Reginald Boulos ke yo te voye manda pou yo depi le 9 jiyè? Nou gen kopi manda yo. Kilè y ap mare Ariel Henry? Donk se sa a wi, Berto Dorcé ki fè antrav a la jistis, se pou sa Dimitri Vorbe ki te pran l kòm avoka Sogener avoka li, yo te mete l minis jistis pou al fè dosye disparèt. Kilè y ap mare Berto? Donk se la a nou ye, sa vle di ke nou sòm a la 25 èm minit de jeu de la premyè mitan. Egzakteman, rete, rete anpil ankò wi, rete anpil tan ankò wi, se 25 èm minit nou gen menm gen 15 segonn sa vle di. E pou sa chak fwa m vin la a, Chak fwa m vin la Busta m di w konsa ke jwenn jistis pou prezidan an se pa 100 mèt li ye se yon maraton e se gras a ou menm se gras a ou menm Sara, Fouco, Yanik ki depi 19 mwa ap goumen malgre nèg yo te mete baboukèt yon seri de kote pou nou batay la te kontinye sou youtube ki fè nou la a jodi a donk bravo m ap bat bravo pou ou menm Busta m ap bat bravo pou Sara m ap bat bravo pou Fouco pou Yanik Pou enfo bertho pou afè bon TV pou men zen lakay Eber torchon se sa se sa se sa si se pat nou menm nou patap la jodia. Men yon moun kap travay direkteman lan FBI la m kapab di w si tou se menm yo menm ki anketè kap bay dè dosye e pou wè kòd rive menm tonbe sou yo sa vle di ke pral gen Busta banm bon bagay. Sa w di a tèlman sa w di a tèlman klè e tèlman gen verite ladan l An n gade de bagay An n gade de bagay Premye bagay la se ke lè dosye yo kòmanse vin bò isi a epi kakachat kòmanse sòti jij ki sou dosye a di se sekrè sekirite nasyonal li klase yo sekrè tout kakachat antere men 18 mwa pase, yo pa janm mete, yo pa janm pale de menm Akandjèl Pretèl. Nou menm nou pa fè 4 semèn n ap pale de li la, l gentan anba kòd menm. Anba kòd. Men sèt egzakteman paske gen gwo mouvman la. Sitou, ou konn sa ki pi bèl la tou, Lucas? M kapab di w, gen anpil deba k ap fèt. Anpil deba k ap fèt yon lòt kote. Nou konnen gen reprezantan Larisi a tou ki devwale e ki bezwen ke yo rive menm osi sou Bon, Larisi banm yon bagay. Mwen menm m pap menm gade Larisi paske Larisi sa fè pa l lap regle. Nou menm sa fè pa nou nap regle. Paske anndan sistèm politik ameriken an nou konnen gen 3 kalite blan e o Kanada tou gen 3 kalite blan. Blan rasis lan, Blan ki fè pati de elit globalis kowonpi k bezwen vin vòlè sak anba tè lakay nou e lòt blan ki se blan moral la ke w ka negosye w ka diskite ou ka fè deal avèk li kote tout moun ap pwogrese ladan l. Pwen ke n ap make la yo depi 19 mwa se sou blan rasis avèk blan ki fè pati de elit globalis yo ok e se pou sa mwen menm gade Kanada menn. Jan yon Canada ap pase nou nan betiz menn. Mwen mpa etone. Ey nèg ki Canada a son w blan ki konn pentire figil an nwa e tèlman misye rasis poul denigre moun nwa. Gon pakèt atik sou entènèt lan ki montre jan misye te konn denigre moun nwa. Donk tip de nèg sa yo nan kè yo ki gen mouvman rasis lan fò w mache avèk yo. Men se ou k pou montre yo nan ki direksyon pou y ale chak fwa yo pran move direksyon. Ou pa wè nou di nèg yo jiska prezan tout oligak ki te nan gang pandan prezidan Jovenel Moïse te la ki kreye gang ki la yo poko gen youn ki sanksyone. Tout nèg SDP ki kreye gang la yo poko sanksyone. Madan Lalim fè pase yon rezolisyon 26 53, sa fè 5 mwa pèsonn poko sanksyone, nèg yo pap pase nou nan betiz, sa fè 19 mwa nou mande yon tribinal penal entènasyonal yap pase nou nan betiz. Tout blan sa yo k abitye pyen tire figi yo an nwa pou denigre moun nwa tèlman yo rasis, nou menm nap jwe match la avèk yo. Vwala! Enben se sa ki bèl match la la wi. Nou pa ka kite yo pase sou nou. Kounya la kòman ke le Canada kapab di m ke wi yap ede an Haiti epi yap pale avèk Ariel Henry? Eske l nòmal Lucas? Kòman w vle enben se sa blan k abitye pentire figi l an nwa a wi pou denigre moun nwa. Wap ede Wè l ap Ariel? kenbe Sa w di? Wi. M di w se sa blan k abitye pentire figi l an nwa a. Blan ki rasis k abitye pentire figi l an nwa pou l denigre moun nwa. pou l dezimanize, pou l retire diyite moun nwa. Ou pa wè blan di w li vle demokrasi an Ayiti, epi l ap kore Ariel Henry ki enplike nan touye prezidan an ki nan gang. Blan di w konsa li vle ede kraze gang, li voye yon vye avyon vin fè tenten, epi blende, cha dacho ke nou bezwen yo l pa ban nou yo. Zam nou bezwen li pa ban nou yo epi bay blan parèy li an Ikre, li voye 200 blende tou nèf, li voye dè santèn de milyon de dola ameriken zam, dwon nou bezwen, elikoptè de konba ke nou bezwen pou n kraze gang yo l pa voye yo ban nou. Se wè blan nwa, blan k abitye pentire figi l an nwa a pou denigre moun nwa a. E konsa yo ye, rasis depi lakoloni, yo gen yon nivo dipokrizi lakay yo. Nwa bosal la te konnen yo byen, se pou sa nwa bosal la, lè Desalin, lè Tousen Louvèti, lè Anri Kristòf te toujou pase vitès sou blan sa yo menm. Men, Stanley, m ta renmen, paske ou konnen gen anpil moun ki di w, o non fòk batay la fèt jodi a la, se kounye a pou nou fè batay la, se kounye a, e ki sa w ap voye bay, ki mesaj ke w te kapab voye bay plizyè moun ki di w, non, fòk batay la fèt kounye a la, Pandan ke batay la lap mache. Èske. Wi non men batay nan tout batay ke w gen son bagay ke w aprann mwen envite oditè yo achte yon liv ki ke Sun Tzu ekri li rele l'art de la guerre fò w konn kilè pou w kanpe kilè pou w vanse fò w konn kilè pou w fè adwat pou w konn kilè pou w fè agoch si nou pat entelijan pandan 19 mwa la a nou tap jwenn rezolisyon 26 53 pou sanksyon. Koulya a sanksyon an kroke nan gòj nèg yo, yo pa konn kijan pou y avanse. Exactement. Si nou pat goumen nan mande jistis lan ak Angel Pretel tap anba kòd. M te konn misye tap al a plaj la ap byen mennen yon kote. Byen mennen. Donk fò w konn kijan w goumen. Menm jan nou konnen ke pou nou ka gon nouvo konstitisyon santi bon e pa konstitisyon Ariel bay Jacky Lima k ekri pou l al fè koudeta nouvo pati ke yo fè a ki rele Ayiti nou vle kote yap deside la eske se Jacky Lima k Ou byen privè k pral kandida yo non e pa konstitisyon sa non e konstitisyon k te fèt anvan an sou prezidan jovenel nou konnen nou vle retabli lòd konstitisyonèl donk fòk gen eleksyon lejislativ e prezidansyèl ki fèt nou konnen ke ariel son koudeta elektoral ke l vle donk nou konnen ke ariel pa ka retabli gang donk kesyon an kòm nou pa ka mete yon prezidan se kijan n pral fè konsansis pou n mete yon nouvo premye minis ki ka retabli sekirite a Menm jan al Salvadò epi ban nou eleksyon yo jan nou vle l la. Genyen otorite amerikèn yo ki arete ayè madi an 4 lòt moun ki enplike nan zak sasinay sou prezidan repiblik lan Jovenel Moise 7 jiyè 2021 pase a lakay li. Pami endividi ki arete yo gen pwopriyetè konpayi sekirite ki gen katye jeneral li nan Miami ki te anboche ansyen sòlda kolonbyen yo pou misyon sa. Nou pral gen plis detay ak kolaboratè nou Luckson Sainville. Jodi la, Marckendy Lapointe, ki te gen ak li asistan pwokirè jeneral Matthew Olsen, te bay yon konferans pou laprès nan Miami, ayè madi a. Pandan rankont ak laprès sa a, otorite lajistis yo te konfime arestasyon 4 mesye sa yo epi pale de pwochèn etap nan dosye a. Antonio Entriago, 59 an, Venezuelyen ki gen rezidans Ozetazini e ki se pwopriyetè City u Security, Kolonbyen epi rezidan pèmanan Arcangel Pretel Ortiz, 50 an, ki li menm se operatè City u Federal Academy LLC, Walter Veintemilla, 54 kan, direktè kapital Lending Group ak Frederick Bergman, 64 an, k ap viv Tampa, Se 4 moun sa yo FBI arete. 4 mesye sa yo jwenn arestasyon yo apre plis pase ennan edmi depi FBI te lanse ankèt li sou dosye sa. Endividi sa yo ki baze Florid, akize paske yo sipòte konplo ki te vize dabò kidnape Jovenel Moise ki ta pral transfòme an asasina. N. Theriago ke ajan FBI t ap chache, se responsab siti you konpayi sa ki te rekrite mèsenè kolonbyen yo. Selon jounal Miami Herald ki site sous lajistis Ozetazini, ankèt la fokis plis kounye a sou kesyon zam, jilè pa bal ak finansman asasina a. Daprè sa Depatman Jistis ameriken presize nan yon kominike, nan fen mwa avril 2021, Ventemilla ak sosyete l la ki rele Worldwide te aksepte kontribye nan finansman yon koudeta, kote l bay yon valè lajan kredi ak CTU ki evalye a 175 mil dola ameriken. Sitwayen sa a te voye lajan tou bay lòt moun ki te nan konplo a an Ayiti pou te achte katouch pou operasyon an. Menm jan ak Arcangel epi Entriago, Ventemilla te espere l ap jwenn benefis finansye atravè konpayi li ki se Worldwide, Si tout fwa yo te ranplase Prezidan Jovenel Moise, se sa otorite lajistis peyi Etazini fè konnen. Selon dokiman akizasyon Depatman Jistis di l dispoze, planifikasyon ak depans yo te al fèt nan Sid Florid ant mwa avril al mwa jen 2021. Yo site pa egzanp Arcangel Pretel Ortiz epi Antonio Endriago, ki se responsab CTU, ki te rekrite yon gwoup anviwon 20 resòtisan kolonbyen ki yo menm gen yon fòmasyon militè. Nan moun sa yo, lajistis amerikèn site pa egzanp Rivera ak Palacios ki t ap asire sekirite Christian Emmanuel Sanon. Bergmann li menm te vini yon patizan epi yon envestisè ki te ede nan bay lajan pou lwe kay pou kolonbyen wann Ayiti. Sitwayen sa te travay tou ak Sanon epi Entriago pou voye nan peyi a 20 jilè balistik ki gen non City You sou yo. Selon dokiman lajistis, mesye yo te fè fo dokiman ekspòtasyon pou te pèmèt materyèl sa yo rive ann Ayiti. Yo raple tou nan dokiman an, ansyen senatè John Joël Joseph ak òmdafè Rodolphe Jaar, Yo tou lè 2 te ede nan jwenn zam ak divès lòt fòm sipò pou operasyon sa ki te abouti ak asasina prezidan an te rive reyalize. Depatman Jistis fè konnen nan mwa jen 2021, plan an ta pral evolye paske Arcangel Entriago ak Veintemilla epi lòt konplotè ankò, te reyalize Doktè Sanon pa gen kalite konstitisyonèl ni soutyen popilè pou vin prezidan Dayiti. Nan sans sa a, selon dokiman lajistis amerikèn, mesye yo di y ap pran yon ansyen jij kou kasasyon pito. Jij sa a, ke pwokirè Marckendy Lapointe pa t vle site non l nan konferans lan, te pase yon kontra ak CTU epi Worldwide, pou sèvi enterè finansye konpayi sa yo yon fwa li rive chèf leta. Nan dat 6 jiyè, mesye ki enplike nan konplo yo te rankontre nan yon kay ki tou prè rezidans prezidan an nan Pèleren 5, kote yo distribiye zam ak materyèl nesesè pou operasyon an. Misyon an selon dokiman akizasyon yo, se te touye patwon Agritrans lan, Sa yo te rive fèt tout bon vre nan dat 7 jiyè, swa yon jou aprè. N ap fè konnen si yo jwenn yo koupab de sa yo akize yo a, Arcangel, Entriago, Ventemilla, Solage, Vincent, Garcia, Palacios, Rodolphe Jean ak John Joël Joseph riske pase tout rès vi yo nan prizon, alòske Bergman ak Sanon yo menm riske jiska 20 lane dèyè bawo. Depi aprè lanmò Jovenel Moïse, sa fè ototal 11 endividi ki twouve yo nan prizon Ozetazini, spesyalman nan leta Florid. Pandan tan sa a, Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, James Solage ak Herman Alejandro Rivera Garcia ki te transfere nan Florid sa gen anviwon 2 semèn, gen pou parèt devan tribinal federal jodi mèkredi 15 fevriye a. Pandan odyans sa a, 4 sispèk kle sa yo ap gen pou pran konesans de akizasyon gouvènman ameriken pote kont yo depi Leta Florid Ozetazini. Luckson Sainvil pou Caraïbes FM. Mèsi anpil Luckson Sainvil ki tap pataje dènye enfòmasyon sa yo avèk nou konsènan kout filè sa otorite amerikèn yo fè ayè madi a kote 4 lòt moun ki enplike nan zak sasinay sou prezidan elik la Jovenel Moïse ebyen Anba kòd, pami endividi ki arete yo genyen pwopriyetè konpayi sekirite ki gen katye jeneral li nan Miami ki te anboche ex sòlda kolonbyen yo pou misyon an, Eluckson Sainvil sot di nou plis. Toujou nan menm chapit sa fòk nou di zanmi oditè yonn nan avoka kap defann Joverlein. Le fils aine du prezidan, de l'ancien prezidan, Joverlein Moïse ki se pitit ansyen prezidan nan kad dosye sa. Pa t pran tan pou reyaji, n ap pale la de Mèt Patrice Florvilus, li menm ki eksprime rezèv li genyen lè l konsidere tout tan otorite amerikèn yo pran pou arete responsab CTU Security a. Mèt Patrice Florvilus te pwofite denonse transfè 4 nan sispèk yo san okenn eksplikasyon alòske yo te fèmen nan Penitansye Nasyonal onèt, ki kredib, ki konpetan, ki kapab kontribye a etabli standadi yon sosyete kote dwa moun, dwa fondamantal moun respekte san okenn distenksyon. Donk, nan sans sa a, nou genyen anpil enkyetid, anpil preyokipasyon sou lefèt ke Ministè Jistis, jiskaprezan, Li poko bay swit a rapò sètifikasyon Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a, CSPJ, kote genyen yon ansanm de jij ki pa sètifye pou divès rezon, pou kesyon de koripsyon, pou kesyon fot de diplòm, pou divès rezon e kote de moun ki genyen de moralite dote. Donk, nou. kwè ke n ap raple ke komisyon de sètifikasyon an, li gen ladan li 2 reprezantan CSPJ e ministè jistis. Donk nou kwè se yon demach ki pa ta dwe pran tout tan sa a. Donk otomatikman rapò sètifikasyon an li fèt ke ministè jistis ta dwe bay swit. Pa rapò sètifikasyon an nan sans ke pou yo debarase sistèm nan de jij sa yo ki pa sètifye. Donk nou twouve ke lantè ministè jistis nan kesyon sa a pou nou li enkonpreyansib e li petèt fè plane anpil dout nan sans ke nou ta rete kwè ke egzekitif defakto ki la a E atravè minis jistis la, nou pa genyen sou vre volonte vre pou ede a epire sistèm jidisyè la. Donk nou twouve se yon atitid ki pa kòrèk e se yon atitid nou kwè ki kapab e m ta di e fè ke kalite travay sa ou byen travay sètifikasyon ki gen tout enpòtans ke l genyen pou yo epire sistèm nan. E jan nou menm. Pewazi a k ap egzije pou kesyon sètifikasyon an li vini yon bagay ki pèmanan, ki regilye. Donk la, si jiskaprezan ministè jistis pa kapab fè swivi a kesyon sa, nou kwè se yon atitid ki pa kòrèk e atitid sa lèse plane anpil dout. E n ap pwofite kanmenm pou nou mande aske ministè jistis pran dispozisyon pou ke rapidman yo mete deyò nan sistèm nan, ansanm de jij ki pa sètifye yo paske sinon yap fè travay CSPJ a m ta di tou nou travay ki fèt pou lagalri e sinon sa ap ranfòse si w vle lide ke ekip ki la a yo pa gen volonte pou konbat enpinite a yo pa gen volonte pou pèmèt ke lajistis la ranmase eskanp figi l. Debarase yo nan yon sistèm lan se youn men gen de sektè ki mande tou pou gen de swivi jidisyè ki fèt kont moun sa yo lefèt ke yo repwoche yo. de ansanm bagay. Men jisteman, nou menm o nivo TVH nou te mande sa, paske si yo kapab mete de jij ki pa sètifye paske yo genyen de moralite doutez, gen yon ansanm de repwòch, dayè nou kwè li enpòtan ke motif ke m ta ka di ki ta jistifye non sètifikasyon majistra sa yo, yo ta kapab menm rann motif yo piblik e mete laksyon piblik an mouvman.